8 moun mouri neye nan dlo, pami yo 3 ti bebe, abitan nan zòn Simonèt ki kouri kite lakay yo ayè pran bato pou sove lavi yo anba men bandi ki anvayi zòn nan. Medam, matmwazèl e mesye, divès abitan nan zòn sila ki pale nan mikwo Oktak 509 eksplike kòman yo fè arive chape poul yo e non sèlman sa tou, Di nou koman bandi yo te arive anvayi nou pral ba ou detay. Gwo sitting òganize ebyen devan kay premye minis Ariel Henry. Medam matmwazèl e mesye se pa 2 a 3 anbyans ki pat genyen devan kay PM nan ebyen. Militan yo ki egzije demisyon premye minis Ariel Henry puiske li pap regle anyen nan tèt peyi a fas ansanm avèk ensekirite ki pa sispann grenpe pase monte nan kòlèt kretyen vivan. Divizyon pi rèd nan vodou! Aktyèlman la pèp ayisyen m sot achte balèn mwen. Nan pral fon limen, nan pral fon resèt men malerezman m pa konn ki kote pou m al limen l paske divizyon nan vodou a sa k pase ebyen. KNVA konteste yo pa dakò mèt Newton Saint Juste reprezante yo nan konsèy elektoral pwovizwa a sa k pase menm ebyen yon reprezantan pale nou pral ba ou detay mwen envite w rale chèz ou chita fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit San retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te, Baryè a ba, men pyès moun pa ka janbe l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se la men ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Demon kontre yon zwezo vole, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Frè m ak sè m k ap koute m ebyen m ap fè ou konnen pou pi piti 8 moun mouri neye yè mèdam matmwazèl e mesye ou konnen donk yè nan zòn simonèt te gen gwo deblozay bandi anvayi donk moun sa yo ki pral oblije kouri pran bato pou travèse, yo t ap eseye rantre Kafou ansanm avèk Leyogàn. Se 3 bato ki te soti nan zòn sa a, malerezman gen youn pèp ayisyen genyen 8 moun ki mouri ladan pami yo divès ti bebe. Pou plis detay, ann tande temwanyaj youn nan sivivan yo. patikilyèman zòn Simonèt kote ke nou te anvayi bò zòn 9 a 10 zè, epi solisyon nou se te se te pran lanmè pou nou paske pa t gen okenn mwayen pou nou te fè, nou pa t ka fè ni anwo ni anba, solisyon nou se te pran lanmè epi sove lavi timoun yo. Pou madam sa a, ebyen pèp ayisyen, trajè a te difisil puiske tèt tout moun te cho, ti granmoun, ti bebe, Tout moun ap kouri wè kòman yo te kapab sove fanmi yo travèse pa rapò avèk bandi ki anvayi zòn nan. Bon trajè a te du paske nou plizyè nan yon kannòt epi nou gen timoun, nou gen ti bebe epi tou nou gen granmoun ki malad ki pa ka menm kenbe kò yo epi van li te tèlman fò bon nou pa t konn kisa pou nou fè ankò. Se te 3 bato ki te soti nan zòn nan pou travèse rantre nan komin Kafou avèk Leyogàn, men malerezman bato sa a genyen divès kretyen vivan ki pa rive sou tè, malerezman yo fè vwèl pou peyi san chapo. 3 bato nou te gen youn avan premyè ki te gentan devan nou te dezyèm e twazyèm nan li te dèyè nou Malerezman genyen moun ki viktim ladan ti bebe, fanm, ti gason, plizyè mouri ladan yo. Ki kote bato sa yo te chaje? Bato yo te chaje Simonèt, tou pre pò Lafito, paske se sèl solisyon nou. Ok, twazyèm bato sa ki te gen moun ladan l, konbyen moun li te gen ladan l e konbyen ladan yo ki arive mouri? Bon, bato sa li te gen omwen, anviwon 15 moun. Anviwon 15 moun epi nou gen 8 moun ki mouri. E bato a eske nou pa pèdi direksyon li? Eske se kafou nou ta pral te oubyen Leogane nou ta pral ale? Non, nou pa ta pral, nou ta pral leo, nou menm nou ta pral kafou, bato nou an ta pral kafou men bato moun yo boule a, yo ta pral al Leogane. Alò konbyen moun nou konstate, konbyen moun nou konstate ki malerezman pèdi lavi yo e answit eske ladan yo te gen ti bebe tankou rimè yo ta vle fè kwè? Wi. Erm genyen plu 8 moun gen 3 ti bebe ki omwen ki ka nan 2 a 3 mwa epi genyen timoun 3 zan jiska 7 8 an. Sitwayen sa yo ki kouri kite lakay yo toutouni. Ebyen medam matmwazèl e mesye, nan mikwo tak 509 yo te bay nimewo yo si tout fwa yon bon samariten ta deside ede yo pwiske sitiyasyon an vrèman difisil pou yo viv li paske yo te dèyè nou nou te devan ok men nou te la lè li tap chaje a nou te la lè li tap chaje a ou pa konn konbyen moun ki te ladann ah, m pa konn konbyen moun ki te ladann men an tèt cho m te gentan konnen gen anpil moun kap moute ladann paske gen 8 moun ki mouri e 2 granmoun rès yo ti bebe avèk e on dènye ki gen ti bebe te ret lan dlo a e kè pwochen jwenn li sou dlo a alò raple nou kèk non moun ki ou te konnen ki te nan bato sa e kèk non moun se Ozlò Lòlò Brisly, madan Brisly ki pèdi 3 timoun, Manès, Masé ki pèdi yon ti pitit li, e avèk Senbè ki pèdi yon ti sè l, e avèk Tara ki te nan bato a. Waww ou ka konprann pèp ayisyen sitiyasyon an ekstrèmeman konplike e chak jou bagay yo vin pi grav. Ebyen sou wout nou nou te gen chans kwaze ansanm avèk prezidan federasyon nasyonal kazèk Ayiti. Ki se Paul André, te prezante senpati l bay tout moun nan sous mat la simonèt ki te viktim de zak deblozay nèg a zam sa yo. Se te gen 3 bato k soti Simonette. Mwen panse mesye dam yo e viktim yo, paran viktim yo di tout bagay. E mwen te vin gade l e se yon fè reyèl pou medya a e pou tout otorite ki bezwen konnen sa k pase a e se yon fè ki reyèl moun yo viktim nan pami 3 ti kannòt. ki t ap kite Lafito e ki t ap kite Simonèt pou ke moun yo t ap chèche pou yo sove tèt yo, men ki sa k pase gen plis ke 8 moun ki mouri. Alò ou menm antanke responsab, èske ou gen ide de ki sa ki te alabaz de kèlke sitiyasyon e tendu sa a, difisil sa a pou abitan yo? Bon tankou tout moun konnen ni, se sitiyasyon banditis la ki fè l e tout moun kabaret anbranle e mwen menm. Mwen abite e se Kabarè m ye. Seksyon mwen an, mwen genyen mache chili e ki sou seksyon m nan. E tout jèn yo e tout lòt moun ap mobilize pou yo wè kòman yo kapab mete yon mi, yon baraj pou bandi yo. Malerezman moun yo pa gen zam. Moun nan Kabarè yo pa gen zam. Se bandi yo ki gen gwo zam, se yo k ap opere. Tout moun sou smat la. Ki ti depo sou smat la, kot simonèt, kote ti tanyen, kote tout abitasyon nan sou smat la yo, desann kabarè. Premyèman, se seksyon mwen an, dezyèm seksyon Boukasen ki akeyi plis moun. E genyen avèk premyè seksyon Boukasen k ap akeyi moun sa yo e yo ale vè Kazal. Se ke tout moun sa yo nan kondisyon difisil, nan sitiyasyon ekstra difisil, kote yo deplase avèk de pla men yo. M gen presyon menm kan moun nan te gen yon ti kòb anndan. Lakay li. A yn ti pozisyon lap gentan jwenn li. Vwa ke gen mizè, gen grangou ke mwen menm map pwone depi lontan map di men kisa kap pase nan peyi a, otorite yo jiska prezan poko vle fè anyen, yo menm anonse de pwogram ki pou soulaje la mizè, nou menm ki se veritab moun ki konsène ki an popilasyon an, yo pa voye l tounen. Ann antann nou. Lè pou te gen premye pwoblèm ki te soti sous matla te gen anviwon 14 moun gran chemen k mouri. Lè moun yo kite zòn yo, kote y ale nan dezyèm seksyon? Malerezman, lè sa a te gen ti mwayen nan men nou, nou te fè senk pòs kote ke nou fè yon semèn, yon semèn edmi ap bay moun yo manje gratis. Men sa pa t ka kenbe yo. Se yon ti bagay nou fè nou menm. Paske Leta a pa ede nou, nou pa t gen mwayen pou sa yo. E jiska prezan koulye a, lè n konprann on moun ki deplase a 5, 6, 7 pitit e l ap dòmi swa anba galeri si pa genyen kote pou yo mete yo, se vre kabarè popilasyon an trè ospitalise, ospitalye, yo kapab toujou ede moun yo, yo akeyi moun yo. Kabarè pat konn gen sitiyasyon sa ditou, sa kap pase la. Men koulye a grangou a di, rezon plis pou leta pote kout men, prete la men fòt avèk meri Kabarè, avèk seksyon kominal yo pou n wè kòman pou n akeyi moun yo. Moun sa yo ki kouri kite lakay yo ak timoun san anyen Yo pa vòlè, ni yo pa bandi. Li mande ansanm avèk popilasyon an pou soutni yo an atandan yon desizyon pran bò kote Leta. Wi, y ap kouri pou yo sove lavi yo. Yo pa vòlè, yo pa bandi. Se sove y ap sove tèt yo anba bandi, akeyi yo pou nou. Nou menm, nou pa di n ap rive sou yo an tèm de mwayen, men kanmenm, Nou mande tout moun enpe patou nan peyi a, tankou Kafou fè l, Leogane fè l, fòk nou konnen ke se pa vòlè moun sa yo ye. Moun sa yo ki ale a se moun k ap sove lavi tèt yo, k ap sove lavi pitit yo anba men bandi. E se nòmal pou lòt moun, lè bab kanmarad ou pran dife, mete pa w a latranp. Jan peyi sa a ye a e sak fè nou di moun kap soti sou smart la yo nou mande tout sitwayen yo pou yo byen akeyi yo ede yo e nou menm pandan nap mande gouvèneman e fè mete fè yon efò anplis pou n ede moun sa yo ki ale ozabwa pou yo ka ede pitit yo pou yo sispann mouri la faim. E pou fini, chèf la fè konnen li pale ansanm avèk ebyen dirijan pi wo nan leta a manb gouvèneman pou yo vizite moun sa yo e pran responsabilite yo pa rapò ansanm avèk sa kap pase nan divès zòn pandan dènye moman yo la. Ayiti, mwen pale a pi wo nivo de leta, mwen pale a tout moun nan gouvèneman e mwen menm map kontinye pale avèk yo e tankou mwen menm petèt mwen ka gen plis disponiblite m ale sou teren sou tout teren nou konprann nou konprann men ki sitiyasyon pèp la ap andire. Yo menm yo pa sou teren tankou m. Se poutèt sa nou di, pwogram ki ale pi vit yo, tankou FAES, afè sosyal nou tande yon pakèt kòb ap depanse, yon pakèt lajan ap depanse ou pa konn kote l pase a, nou mande yo fòk la a jwèt pou yo. Nou mande PM Ariel Henry kòm premye minis fò l foure bouch. nan bagay sa yo. Tan moun yo petyonvil yo paka viv. Nan zòn ki pi pre kapital la yo paka viv. Nou menm moun yo paka pase nan wout la pou ale nan nò. E nou menm tou nou paka sikile libreman. Se pou tèt sa nou di leta fè yon dilijans. Ale pi vit. Fon efò pou ke nou bay pèp la wout pou l pase. E fon efò tou Avèk grangou, mizè, mizè, rere ki genyen anndan popilasyon yo kouri yo kite lakay yo pou yo bay mwayen, bay èd pou popilasyon sa omwen kapab sove lavi yo menm a yon ti plat, yon plat manje. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen Sanbal ki se ansyen manb KNVA a voye jete byen lwen chwa mèt Newton St Juste ki reprezante vodou a nan KEP a pou kapab òganize eleksyon. Sanbal ale pi lwen pou l fè konnen se prezidan premye minis Ariel Henry ki vle met sektè vodou a nan divizyon ki fè li bay mèt Newton yon lòt bò ebyen reprezantan lakou Cecile lan fè konnen pa ka gen eleksyon ansanm avèk leta sa andedan peyi a puiske se menm leta sa ki bay bandi yo zam ak bal epi se yon wont pou vodou a jounen jodi a ki tonbe nan katchouboumbe. Donk medam matmwazèl ze mesye bon si ke Ariel ap divize vodou a donk Ariel son dyab pou vodou a. Donk kounya la sam pral di? Dife nan ki kan? Aba ki sa? Nap pilonnen ki sa? Bon pèp ayisyen pou plis detay an nou tande responsab la. Pou nou te nou vin pat tande l menm nan peyi a. E kounya nou vin tande l anndan sektè vodou. Nou pa gen pwoblèm avèk jèn entèlektyèl sa a. E Koi Enben siman gen ti boujil deja menm jan avèm Sak pase menw ansanm avèk mèt la ki problèm ki genyen anndan sektè vodou a. Men chwa a mal fèt. Sak fè sa? Leta tou konplis nan dezòd sa yo kap fèt la. Ban nou limyè. Mwen kwè leta konprann, leta konnen byen ke knva pa gen tout òganizasyon yo anndan l. E nou vin tande se knva ki siyen, nou tande se. wayòm vodou ki siyen, nou pa gen pwoblèm avèk wayòm vodou, nou pa gen pwoblèm avèk ALVA. Men chwa yo fè a, KLVA gen pou misyon li, pou l chita avèk tout òganizasyon vodou yo, pou l fè yon eleksyon nan mitan yo, antanke konfederasyon nou te moute, menm si nou pa ladan l, menm si konfederasyon an jodi a, li redui a yon moun ki rele Evens, sa yon moun li redui. Alò yo t ap chita avè nou, yo t ap di nou bon, n ap chwazi yon moun pou nou voye pou sektè vodou a. Nou pa gen pwoblèm si se Newton yo t ap chwazi, depi Newton gen kapasite, li renmen vodou. Paske nou byen di, Ayiti, se non sa a pèp la pote rele Ayisyen. Non Ayiti a vini de yon lwa k rele Ayizan Veleketi. Tout moun ki se Ayisyen, Ayisyèn, yo se pitit vodou a. M pa bezwen konnen si Mèt Newton te pwotestan, jan moun ap di sou rezo sosyo a, si l te katolik, si l se mizilman, sa pa gade nou. Wi, de tout fason, tout moun gen bitasyon, e mède sante moun. Tout moun gen bitasyon, yo konn jete dlo kèlkepa. Wi, m dakò. Ann ale gason. Imedyatman sa Ayisyen li vle defann sektè a, nou ka nome l. Men sa dwe fèt nan bon kondisyon, nan bon règ, nan bon prensip. Men kòm Leta se yon Leta dezòd, se chak fwa lè bagay yo pral rive nan dènye segond pou l rele yon moun nan sektè vodou a pou l fè kapital politik pa l e lè l fin fè kapital politik li a pou l met sektè vodou a dozado pou youn dechire lòt. Talè, talè, kòman Leta fè ap divize vodou? Se vodou a k ta sipoze divize Leta. Men, Ou son pase les esprits. Mais c'est quoi l'histoire? Comment la politique peut intégrer dans le vodou? Hein? C'est quoi l'histoire? Comment politique la fè intégrer anndan non non non comment politique la diviser vodou men non ou wè la foi a dans tout sa? Non ou wè la nou kòmanse confuse mwen nan dyab la franchement. Nou pa gen pwoblèm avè l, men nou menm kòm ansyen Oungan ki gen senkant, swasant an nan Vodou, fò l chita pale avè nou pou nou fè chwa a. Nou p ap kont KNVA, paske nou menm nou te monte KNVA pou l te ka pou l te kapab pèmèt tout Vodou a fè yon sèl. Nou wè l p ap travay, nou tout òganizasyon nou soti ladan l. Nou pa elimine KNVA pou sa. Talè, I p ap travay, men nou kite l la n al fè afè pa nou. M poko janm konprann. Kiyès ki la pou fèl travay se nou. Menm jan lòt la te fin chita wi li fè kont elòj li li te nan akò li te nan akò apresa li rale kòl li tou epa li se entèl men se nou ki te siyen se nou tout ki te pran angajman an men se kwa listwa dan dan le vodou. Jiska prezan Evens ka reyini yon gap manbo yo pou nou chita pou nou remonte knva paske jodi a knva redwi avèk Evens. a pèsòn ankò. Antretan gen mèt Calixte ki te di. Paske mwen menm, se mwen ki rele Evens, jou m wè yo ap pibliye bagay yo sou entènèt la, m mande Evens, apa m wè yo nome mèt Newton St. Juste pou konseye elektoral la, ou te pale avè l deja? Li di m wi, m te pale avè papa Elien, men mwen pral Ozetazini, m rete Ozetazini, m pa t gen tan rele w pou m te di w sa. M di pa gen pwoblèm. Kounye a m rele m rele Augustin St-Loup m di Augustin St-Loup Wayòm Vodou m di Augustin St-Loup apa m tande mèt Newton St-Juste reprezante Vodou an li di m wi efektivman li te pale avè l l ap fè misye rele m an demen vre mèt Newton St-Juste rele m li di m sa m pa wè kòman w ye m di m m anfòm wi mèt la mèt St-Juste li di m bon n ap genyen pou nou vin rankontre pou nou pale m di a ben dakò m ap tann n ap kidonk chwa sa li fèt. Byenavan. A se apre chwa mwen di w moun sa yo ap rele m. Se apre chwa yo rele m. Jiska prezan mwen menm Sambael antanke moun e Cecile nou pa pwoteste kont okenn moun. Nou pwoteste kont yon leta dezòd, yon leta delekan k ap fè yon bagay ke l pa vle sektè vodou a patisipe ladan l. Leta toujou pa vle nou patisipe nan anyen. Alafen li gen dwa pran moun li koke nan kòlèt nou pou moun nan ba nou digout epi elimine vodou a. Wi epi nou pran digout nou tou. Nou pap frape di goud la nan figi leta nou pran l hehehehe ok lè yo fin ban nou di goud nou pran di goud nou epi nou koule men nou pa frape l nan kòlèt leta e la l di a wi. Sètadi leta a m pral ba nou yon bagay byen pou nou konprann nou te goumen nou mete kalin vèjelen nan tèt. Nan ka epe a. Nou pote sou tèt nan mete nan ka epe. Leta pat janm kite l ouvri kad la pou ede nou. Nou te pran Antenor Guerrier, nou voye l nan ka epe a. Nad marinad, nou pa janm pran nouvèl li anndan l. Men talè bon m di w yon bagay. Nou pa ka fè ti maflanga dèyè yo. Kòman yo fè ale epi nou pa janm tande yo? Kòman leta fè gen dwa pou l sot kote l soti epi l vin chwazi men ou son lèzespri hein. Ae leta paka sot kotel soti poul vin nan vodou al di I pran sa epi l ban nou sa n sa I ban nou sal vle men non sa n se fe pa e nou granmoun nan lakou a leta vini pou pou fè leta ret kanpe la oubyen lwa pa oubyen. Priyè yo pa rive jis la, banm ti limyè. Nou te pran Rosemèn nan Jeremi, nou mete l nan ka epe ya. Jiska prezan, nad marinad. Pou ki sa? Paske leta li òganize l pou l pran yon moun pou l mete l anndan pou l vale sektè vodou a. Mwen menm m pap bay Evens tò. M pap bay wayòm vodou tò, ni KLV avèk Evens, Augustin St. Cloud, poukisa paske se o dènye moman prezidan rele yo, li rele yo lè manke 5 segond pou l fini, li rele yo, li koko moun nan twalèt yo, men moun sa, ou vle pase l, pase l. Se pa Evens ki nan pwoblèm. Se pa Evens ki pa vle fè yon bon bagay. Se pa wayòm vodou pa vle fon bon bagay. Se pa Newton Saint Just ki pa t vle vodou òganize. Se leta k pa vle nou òganize paske leta a konnen knva pa ka vodou a pa ka redui avèk knva e wayòm vodou. Jounen jodi a kisa ki kote divizyon sa soti antre knva e. Mwen toujou di w pa gen okenn divizyon. Nou menm nou wè knva pa p travay nou soti anndan l an blòk. Men sa k pwoblèm nan, se Leta k toujou òganize li. Imajine w byen, anndan KEP a gen 11 mil djòb. Chak konseye elektoral yo gen 1,222 moun yo ka bay travay anndan KEP a. Poko janm gen yon moun ki monte nan KEP a ki janm pran yon ti vodouizan pou l mete l nan bwat. pou l mete l nan biv, nan bèk, eksetera. Sètadi, se Leta a menm ki aranje l pou l kreye yon dezòd anndan peyi a. Sa vle di la a, vodouyizan yo pa janm nan anyen. Yo kite yo pou yo jere lèzespri sèlman. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila a. Medam matmwazèlz e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, bagay la konplike. Peyi Kenya, fòk mwen di w 4 fidèl arive mouri grangou aprè yon pastè ki rele Mackenzie Ntenge, ebyen kap dirije legliz Good News International Church, mande ojene pou yo kapab rankontre Jezi. Gen 11 lòt ki lopital Ladan yo te gen 3 ki nan eta grav, daprè sa lapolis nan peyi sila rapòte apre yo te fin fè yon kout pye nan legliz la ki sitiye l nan forè Chakohala ki nan vil Malindi, enfòmasyon sa rapòte pa plizyè medya etranje pami yo Le Figaro. Daprè enfòmasyon yo lapolis te resevwa apèl kèk sitwayen ki te sinyale l gen moun ki se inyoran kap mouri grangou sou pretèks yo ap rankontre Jezi ala traka pou lave kay tè. Se rezon sa ki pral pouse lapolis ale nan espas la vandredi 14 avril la epi pote sekou ak fidèl tèt mare sa yo. Malerezman 4 ladan yo mouri 11 lòt lopital pami yo 3 ki nan yon eta ki kritik daprè lapolis 11 moun sa yo se 7 gason ansanm avèk 4 fanm ki gen laj ant 17 a 49 lane. Lè polisye nou yo ale nan forè a yo jwenn 15 moun men malerezman 4 nan yo gentan mouri lòt yo lopital se deklarasyon chèf Kamo ki se ofisye ki an chaj ankèt kriminèl sou zòn Malindi. Donk se kretyen nan peyi Kenya kap fè koze? Yal jwenn Jezi. Yal jwenn Jezi. Mwen poko janm konprann on seri de moun kap jene. Adje. M ka konprann wap jene, ou pa manje bèt a san. 40 jou san manje, wap mouri. Depi sou 5 jou wap mouri. Wap mouri. Ou gen pou rankontre Jezi menm, wap rankontre a on feblès. A la traka. M pa konprann kretyen menm. Pèp ayisyen, rayi chyen an di dan l blan. Kite m eksplike w on bagay. Kote w tande on kretyen ap mouri grangou, pa yon vodouyizan non. Pase ke swiv byen, lè sèvis vodou yo ap fèt toujou gen pil manje. Men kretyen yo ap jene. Enben jene non jene, fè gaz plen nou. A la traka dan le mond. Lè sèvis yo ap fèt pil ti bèf, gro bèf, kòk, kochon, Hein? Poul! E pèp ayisyen sa ki bèl la se ke ni kochon, ni kabrit, ni bèf, ni poul tout gen rapò ansanm avèk koze peyi. Tout se pwodiksyon nasyonal. Yo pa monte tab ansanm avèk manje etranje. Lwa pap desann. Hum, fò w konn sa. Men lè fidèl yo menm 40 jou, 50 jou yo pral rankontre Jezi. Ki Jezi ou pral rankontre a? Ou pa ka tann? Kè ou cho? Frè m ak sè m k ap koute m, gen yon pakèt Ayisyen ki leve jounen jodi a konsa. Depi m maten se dlo yo ap vide sou tèt yo. E fòk mwen di ou, depi m maten gen yon dosye. CQR, CQR tout kote, nan tout stati WhatsApp, sou Facebook, sou YouTube, Twitter, Instagram, menm gout bwa. Anpil moun ap poze kesyon men, sa k CQR sa? Menm mwen menm tou pèp ayisyen, mwen te poze kesyon an. Donk, e m pral fouye zo nan kalalou pou m konnen ki sa k pase. Dosye secu air sa pèp ayisyen enben pou fè lajan fòk ou mete moun anba ou depi ou tande gon bagay ki pral fèt yo di w pou fè lajan fò mete moun anba ou retire kò w pa rantre nan koze konsa. Ebyen medam matmwazèl e mesye, CQR sa se yon platfòm ki pwomèt ou pral fè lajan san ou pa fè anyen, san ou pa redi, ki kote, nan ki mond? Nan ki mond? E ou konnen pèp ayisyen depi ou tande fè lajan san redi, oo ayisyen pral pote boure. Nou renmen ti bagay gratis. Nou renmen byen san swe. Nou renmen manje san travay. O, nou nonmber one nan sa. Donk, divès jèn nan peyi Dayiti rantre nan dosye CQR sa pèp ayisyen. Ou envesti, epi ou chita on kote, ou ap bwè, ou ap byen pase, epi ou ap tann. Ou ap fè lajan san travay. Depi kilè lavi a te fasil konsa, je ne sais pas. Ebyen medam, matmwazèl e mesye fòk mwen di w, moun ki rantre nan koze sa, yo rantre ladan san poze kesyon. E depi w tande on moun ap pale de dosye lajan fasil, Ayisyen pa p menm chèche konnen, ebyen nan ki kontèks moun sa yo ap fè lajan fasil la. Koman moun nan di lap fè lajan fasil paske sou pa travay ou pa sipoze manje. Yo just wè envesti a sèlman yo pa bezwen konnen ni pye avèk tèt bagay la yo just pote boure. Anpil moun kap viv nan peyi Lèzetazini damerik konn envesti nan stock market humm e stock market sa pèp ayisyen Gen kote, yo vann pwodui finansye, epi w al, w achte aksyon. Epi w achte aksyon w, w envèsti. Hum! Si w gon moun ki Ozetazini, tout lasentjounen w tande l nan koze stock market, ebyen w mèt ko, ou mèt kòmanse prepare kòb sikatri pou li. Moun k ap envèsti nan koze a san kanpe, bagay la tankou bòlèt e l manje lajan. Dèfwa li monte, dèfwa li desann tou. Lè l monte, waw se bèl koze, ou fè lajan. Men lè l desann tou, m pa kache di w, hey, bagay la di. E si w pran envesti nan koze sa yo, m pa kache di w, se tankou dwòg li ye. Ou te mete 50 dola, ou wè l voup li monte 500 dola, ou di o o, bon m pran 500 dola m achte yon aksyon ki pi chè toujou. Medam, madmwazèl e mesye pou konprann dosye sa pi byen, ebyen nou konnen pa two lontan gon dosye kripto monè ki parèt sou mache a. Hum! Se toujou menm jan ansanm avèk dosye stock market. Kite m eksplike nou. Se menm jan ou genyen yon boutik, kòman dosye sa mache, epi boutik ou genyen an ou deside fè travay ladan, men travay w ap gen pou fè andedan boutik la, ou pa gen ase mwayen pou ke ou te kapab fè l, ebyen ki sa w pral fè? Boutik sa a, ou kapab di w ap divize l an 10 moso. Epi, Ou pa deside ale labank pou al prete yon lajan paske w pa vle nan dosye peye pil enterè. Sa w pral fè? Lè ke w divize boutik la an 10 moso a, pwodui k anndan l yo, epi kounye a la a w ale kot vwazin w di, A, monchè, m deside achte yon bourèt wi, pou ke mwen kapab achte kola, mete nan boutik la men sa ki pase mwen pa gen ase lajan ebyen mwen gen kèk aksyon map vann si w deside achte pa gen pwoblèm. Gen moun ki kapab achte 2 aksyon, gen moun ki kapab achte 3 aksyon, sa pral depan a ki pousantaj li mete chak aksyon yo andedan boutik la. Donk imedyatman moun sa a vini, li bay kòb li a epi l achte aksyon an, otomatikman li vin pase kòm yon aksyonè andedan boutik la. Men, medam, matmwazèl e mesye, kote bagay la di, nan tan lontan, moun yo se debake yo konn debake nan espas la pou ke yo kapab achte aksyon. Donk tan vin ap evolye, gon pakèt gwo gwo antrepriz ou ka rete lakay ou epi ou veye ou achte yon aksyon nan Coca-Cola, ou achte aksyon nan Adidas, ou achte aksyon nan Pepsi, aksyon nan Brasri Nasyonal, etc. Men kounya la fò w ret ap veye. Kou ke gon demand sou mache a, yo konsome koka anpil ou ka chwazi revann aksyon an sa ka rive ou t achte l pou 10 dola epi ou pral revann li pou 50, pou 60 dola. Donk fò w toujou rete ap veye lè l monte, lè l desann, lè l monte, lè l desann pou konn kilè pou achte, kilè pou revann. Ebyen medam, matmwazèl e mesye pa bliye. si tan ap evolye, chita rete dèyè yon konmpitè pou ap veye lè pwodui a monte lè l desann pou achte apre sa pou vann, li vin fatigan. Ebyen ou konnen humm lè enfòmatisyen pèp ayisyen yo pral vini ansanm avèk dè peti wobo humm. Ti wobo sa a frè se sè byen eme ki sa l pral fè se menm travay ou tap fè a donk se tout sa ou te gen nan ou tout teknik yo ou mete yo sou ti wobo a kounye a ti wobo a pran plas ou ti wobo a ap achte ti wobo a ap vann donk si ti wobo a byen vann ou rantre lajan men konsa tou konn gen pèt Ebyen medam matmwazèl e mesye lè nèg yo fè ti wobo a mete la nan plas yo konsa yo an vwayaj yo tout kote epi lajan ap fèt yo met wobo a la lap travay pou yo èske ou konprann koze a lajan fasil mesye sa yo pèp ayisyen kounya sa yo pral fè yo di si mwen menm m ka fè lajan nan wobo a ebyen kounya la bon m kreye plizyè pou m mete sou nèt la. Konsa, moun ap jòs envesti yo achte aksyon. Achte yo achte aksyon, yo pap menm bezwen ap siveye bagay konsa, pase ti wobo ap la lap travay pou ou. Eske tu konpran? Ebyen pèp ayisyen, lè ke ti wobo a la lap achte, si l fè bon acha ok, afè yo pral byen mache, men si tou bagay yo mal pase, ou mèt konnen lajan an pèdi. Ebyen medam matmwazèl e mesye nan liy sa nèg yo pral fon lòt kou pase depi se kote k gen kòripsyon pral gon lòt kòriptè k vini k pi anraje toujou yo pral vini ansanm avèk sistèm ponzi donk pèp ayisyen sistèm ponzi a se yon montaj finansye fwodile ki te envante pa Charles Ponzi an 1919 yon ansyen anplwaye biwo bank Boston ki te devlope anak sa a nan lide pou ke li kapab anrichi pandan l ap itilize nayivte lejitim yon pakèt moun pèp ayisyen e se pwòp kliyan l. Donk, kòman l fèt? Hum! M envesti yon kòb, m jwenn 2 fwa lavalè. Men, sa ki pase nan dosye CQR la pèp Ayisyen? Ou konn kwaze avèk yon moun nan lari, l ap fòse w prèske kole zam bò tèt ou pou l di w ebyen rantre anba lenk mwen an, anba lenk mwen an, anba lenk mwen an. Men sè kwa listwa? Depi w ap antre nan yon bagay ou tande gen yon lenk ebyen pou rantre fò w jwenn yon lòt moun ki pou rantre dèyè w pou fè lajan, en en, pa rantre nan koze konsa. Donk, sa vle di, moun ki anlè a vini ansanm avèk yon sistèm, li di w, ebyen, w ap antre, w ap antre, w ap ban m lajan, men kounye a la a, lajan w ba w, lajan ke w bay la, ou pral jwenn de fwa lavalè, se lè ke ou vini ansanm avèk de lòt moun, lòt la vin ansanm avèk de lòt moun, sa vin fè kat. Donk, kat sa yo chak pral vin a de pèp ayisyen, donk kounye a la a pral gen anpil moun, n ap desann, N ap desann, n ap desann, n ap desann. Donk kounye a la, lè tout moun sa yo ap monte sou sistèm nan, paske chak moun ki rantre gon kantite pou l bay, chak moun ki rantre gon kantite pou l bay, aye l ap bay moun link, moun ap antre anba l, moun ap antre anba l, moun ap antre anba l pèp ayisyen, arive yon moman, ebyen sistèm sa a li pral krash. Swa ke moun ki te kreye ti afè l la, li jòs disparèt ansanm avèk lajan, oubyen sistèm nan kraze nèt, tout moun pèdi. Donk jiska prezan nan moman m ap pale ansanm avèk ou la, gen anpil Ayisyen ki rete konfyan, donk sistèm nan ap rebalanse, y ap rete tann men. Gen anpil moun se ti dlo yap vide sou tèt yo antouka rete konekte pou swit nesesè yo. Frèm ak sèm kap koutem bon m pa konnen si moun sa yo te toujou la rèy moun humm Montana yo sanble yo fil pou prezidan wi yo fil pou prezidan genlè bon nan pwogram Biden nan wi prezidan Fritz Jean Prale an tourne nan Amerik di Nò. Pandan sejou a, l ap gen pou l rankontre ansanm avèk yon seri de dyaspora ayisyen Kanada ansanm avèk Lèzetazini Damerik. Donk, li fè konnen ayisyen sa yo ki te kite peyi Dayiti nan peryòd Divalye, pèsekisyon. Li reyafime volonte l tou pou travay ansanm avèk tout aktè kriz parèy li yo. Kreye konfyans antre yo pou kapab jwenn yon transition de rupture ala traka pou lave kay tè. Jan kem te anonse w ebyen gwo manifestasyon te fèt devan rezidans premye minis Ariel Henry. Donk manifestan yo ki te prevwa fè 2 jou kanpe devan kay la ansanm avèk bwa de pakat, ansanm avèk bòl ak kiyè. Medam matmwazèl e mesye Se plante ou pral plante. Piga l al andeyò, pase se plante l pral plante. Bon, sa w te vle l al fè? Bagay moun ou te vle l al vòlè? Ou te vle pou l vin rete la a nan Pòtoprens ap manje fatra, manje pousyè, y ap pran bal, Ariel pa ban nou anyen regle pou li? Ay, Ariel wè ti sa n ap fè la a e distraksyon, ti plezi n ap met devan lakay li. Nou bliye sa l te fè pou l rive kote l ye a? Vitelòm te di l. Ann avanse patizan! E se lapli w ap tann pou w plante. Si w pa jwenn lapli, ou p ap ka fè manje. Lè w vin viv andeyò, se mouri ou pral mouri grangou. A non, a non nèg, pa fè sa. Ou pa ka an pwovens pou w mouri grangou, pa fè sa. Wi, mwen konnen dèfwa sechrès konn frape, lapli pa tonbe. Men w pa ka di m andeyò pou w ap mouri grangou. Non non non non non pa fè sa pa fè sa ou pa ka andeyò pou di ou ap mouri grangou sa ka rive jan ke ou te deside manje a ou pa ka manje konsa men ou pa ka mouri grangou pa fè sa e ou menm sitwayen poukisa ou nan lari jounen jodi a. Plis pase yon milyon sitwayen kite kay yo pou y ap reve yo pral dòmi lakay moun, sa k pral dòmi nan lari pral dòmi nan lari. Jodi a menm lè l te nou 2, menm lè l te nou 3, menm lè l te nou 4, n ap kontinye goumen. Kit yo vin pran nou sou kabann lakay nou, yo fizye nou nan lari a, se menm mouri an l ye, n ap kontinye batay jiskaske nou jwenn depa Ariel. Pa pou Ariel ale! al chita yon lòt peyi, men pou l rantre penitansye 1. Pou asasina Jovenel 2. Pou ansanm de moun ke l masakre anndan peyi a twazyèman pou ansanm de sitwayen jodi a li mete nan mizè moun ki pa ka dòmi lakay yo 4. Pou ansanm de polisye frè nou yo zanmi nou yo ki asasine nou konprann nou konnen ke Sitiyasyon ke nap viv lan jodi a, e pa lapolis sèl ki kapab rezoud li, menm lè gen de vwayou anndan polis lan, ke avèk inifòm sou avèk zam se yo tap fè represyon sou popilasyon an, men nou rekonèt tou gen de, gen de sitwayen, gen de jenn gason avèk jenn fanm, ki te bay vi yo an olokos, pou yo vin sèvi peyi a, nou pa dwe krache sou yo. Men jodi a li klè, nou menm nap kontinye batay, jiskaske nou jwenn depa. Vwayou sa delenkan sa grenn Ariel Henry. Men jiska prezan Ariel rete inaktif wi aprè tout sa nap fè yo. Koman? Jiska prezan Ariel rete inaktif wi aprè tout sa nap fè yo la. Ekoute, se sèl peyi ou gon yon ansanm de moun yo di ki se dirijan, yon ansanm de vwayou, yon ansanm de delenkan, ki yon ansanm de iresponsab, tout moun di yo nenpòt ki bagay, sa vle di kesyon pèsonalite a pa gen san kò. Ou pa wè menm jan yap imilye la polis, yap krache sou kadav la polis, epi gen de polisye kap vin matrake de sitwayen avèk de men yo, kap mande jistis pou kiyès, pou la polis, pou fanmi polisye yo, pou pitit polisye yo ke yap vyole. Sa vle di se yon, nou vin rive nan yon peyi kote ke sa nou rele eta dam nan, sa nou rele konsyans lan pou ansanm de moun ki pa gen sa ankò, valè. vin pa respekte ankò pase yo vin tout vin transfòme tèt yo an vwayou men se sa k fè m di w ke nou konnen tou gon ansanm de jenn gason avèk jenn fanm ki te bay tèt yo an olokos pou yo te ba nou sekirite pou yo ta dòmi nan seren nou pa ka krache sou yo men menm jan nou pa ka nou p ap ka tolere vwayou avèk bouwo kandan lapolis yo k ap mache dèyè Ariel maten midi swa pou ki sa k fè yo dèyè Ariel yo pa ka minote Ariel. Epi yo menm yo pa ka dòmi lakay yo. Fanm yo pa ka dòmi lakay yo. Lè yo mouri, pitit yo pa ka jwenn ti chèk lapolis. Jodi a nou menm n ap kontinye batay pou yon byennèt kolektif. Menm lè Ariel te tande l pa t tande, men n ap fini pa rive yon kote, n ap evakye dechè sa a ki se Ariel Henry. Vwala medam, madmwazèlz e mesye ou tap tande deklarasyon divès militan ki te prezante devan kay premye minis Ariel Henry egzije demisyon l puiske li pap regle anyen nan tèt peyi a. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal Mwen menm kal nan mache latibonit m rankontre yon mesye kap preche pèp ayisyen men kòmanl tap bay levanjil. Repanti w agrave etènèl. Konvèti w agrave etènèl. Latè fout byen manman w. Lage kat van epi degajew soufle twonpèt la paske mpa konprann les chretiens dans ce pays ala traka pou lave kay tè papa antouka janm toujou renmen dil Haïti dictature la perle des Antilles Haïti démocratie la république des coquins sèl vòlè yo kap rete ki vivra verra ki mourra kakara. Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa Bondye. Paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou ba w lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se fouco nap kwaze nan lòt video au revoir à la prochaine.